Se pa paske po l lanvè ke l pa ayisyen. Fanmi Emile se pa la, se pa nan Petyonvil sèlman. Se li k ap mete madan Lalim, reprezantan BINUH an Ayiti. Se li ki mete zam avèk minisyon nan men Babekyou. Se li ki fè vitelòm. Se li k fè 400 mawozo. Se li k fè ti lapui. Bonjou bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Alò, nou vin depoze yon zèv de flè pou Fouad avèk Junior. Dans sa la pou junior avèk fwad. Kèm. Mèsi. Pou tan. Sa a mwen mète l la pou junior ansanm avèk fwad. Emil makèt e te bòs mwen. E te frè la ri a. Emil pa gen makèt sèv avèk nèg la ri konsa nan petyon vil. E sèl makèt ki fè sosyal nan la ri petyon vil. Men jounen jodi a la men kòman nou pèdi Emil. Avek junior Yo pa mouri se travese yo travese. Peyi a manje Pwop pitit yo Yo pa konn sa m pèdi nan petyonvil Emil Market se pa yon ti market se yon gwo kokenn chèn market lè w vin kay Emil fòk ou manke pou anlve machandiz ou met akote epi w etone lè w rive lakay ou wè tout sa w te met akote nan sache a ou di oh lè w tounen lakay li ou rele l ou di oh e pa w te mete spageti a an twòp li di non Se kòb ou te manke jodi a m ba ou l. Lè w vin chanje do la l ba w meyè to. Moun yo emab. Se de moun konsekan yo ye. E lè w al sou kès la, yon ti jès, yon ti atansyon, li mèt yon ti machann, yon gwo machann, yon gwo zonzon, yon ti malerèz, tout moun nèt te gen menm tretman lè w al nan Emil Makèt. Donk mwen salye Fouad, mwen salye Junior ki ap gade n nan jodi a. E m mande kouraj a madan Fouad, a Emil pitit gason ni. E m ta espere ke rèv Fouad pa p l etenn nan jodi a paske lè l etenn souf li. Junior nou travèse lè petyonvil pèp petyonvil avèw ayisyen avèw jistis ap bay jistis sera rendu a ki jistis è di li pa posib pou ayiti rive nan stad sa jan ti peyi sa te dous li te bèl la se nan zòn lakou ke nou ye la petyonvil pat rele petyonvil. Petyonvil te rele lakou. Lakou, wi. Gran lakou li te rele Petyonvil. Ok, tout moun ki te leve Petyonvil konnen. Petyonvil rele lakou. Ok, se lakou. Te fè bon, te fè fredi. M sonje lè m piti m ap vin Petyonvil fò m te mete Molton sou mwen. Ou pa t ka vin Petyonvil avèk ti rad chemiz, ti chemizèt. Fò w abiye paske fredi t ap manje w. Te fre, te fè. Ok. Donk, se te yon gran forè li te ye kote ke tout moun te konn ap viv byen. Te genyen. Kidonk bay aksyon sa w poze la a, sa fè santi ke menm si gen anpil emosyon nan sa ki rive la a, sa montre ke amitye ke ou te gen ansanm avèk Emil lan. Fò w ti pale m de Emil lan. Monchè, Emil, chak lè m wè Emil, se papa m mwen wè. Yon gwo komèsan bòdmè ki konn trete moun an moun. Se pa paske po l lanvè. Sa 1870, yo debake Latigwav, apre sa an 1990, ou vin wè, an 1890, ou vin wè la grann egzòd de tout kominote Arab sa yo, lè sa, pa t gen fontyè nan Lanpi Otoman. Liran, Lirak, Lasiri, se te yon gwo savann, ok, le Liban pa t egziste, ok. L'irak pat egziste, se te de gran teritwa ki yo tap goumen antre yo, de chef de guerre, de guerre de religion. Alò kominote arab sa yo ki te deplase a, se te de kretyen yo te ye, yo pat vle goumen, yo pat vle pran zam pou yap goumen, yo deside yap kite lanpi otoman vè yon destinasyon bokou pli nob, bokou pli sef, bokou pli kote ke Dessalines te pwopoze tout moun. ki pa santi yo alèz lakay yo, yo mèt vin lakay li. E m kwè Desalin te ofri Ameriken, oke, ke l t ap peye 90 goud pou chak esklav nwa pou l achte libète yo. Paske an Ayiti, nèg nwè te lib, tandiske an Amerik, yo te toujou esklav. Alò, lè Desalin. Te kase chèn nan men, chèn nan pye ok enben blan kenbe nou chèn nan nan tèt nou e se nou menm ki pou kase chèn nan tèt e nap kase e nap fini pa kase paske fòm di w ke nou pwale vè yon dezyèm endepandans nap kontinye premye a paske 200 zan desklavaj apre sa ou vin genyen 1804 200 zan pli ta 2004 esklavaj la kontinye e blan meriken responsab sa kap fèt la se li ki ame G9 ank e fanmi e zanmi e alye se li kap mete madan lalim reprezantan BINUH an Ayiti se li ki mete zam avèk minisyon nan men e babekyou se li ki fè vitelòm se li k fè 400 mawozo se li k fè tilapwi se li k fè izo. Se li menm ki gen remote control ensekirite a nan men l paske yo bezwen anvayi peyi a, yo bezwen tiye pitit pèp peyi a, yo bezwen asasine tout ayisyen pou yo ka pran sou sòl la paske gen lò, gen ajan, gen uranium, gen titanium ok, gen iridium, gen aluminium, tout yum yo nèt. Yo la ou ni grate tè a ou jwenn ni. Epi byen sur gen petrol. Bayi, nou pap kenbe w twòp non paske moman an vrèman difisil. Pote presizyon sa a pou popilasyon an. Gen moun ki panse ke yo te asasine Emil avèk pitit li. Eske pitit la mouri? Monchè, lè yo atake Emil, yo tire misye, epi yo lage kò a atè devan lakay li ansanm a pitit gason li, Junior. Li mouri. Yo eseye kouri avè l lopital men malerezman. ok misye desede epi men se kalite jan yo fè krim lan yo pran resèt jounen an yo pran machin lan epi yo lage kadav la koum ta di w son chen mouri yo lage nan twotwa sa te fè mal anpil lè m pase mwen wè atoutman men m pa rann mwen kont se devan kadav Wad avèk Junior m ap pase sa fè mal anpil Paske tout bon moun yo nan peyi a ta fini pa disparèt. Gade ki jan yo manje Erik Jean Baptiste. Gade ki jan yo manje Esaie. Ok. Gade sou Duvalier mezanmi. E ta la mas. Ok. Lè yo arete papa m. Papa m nan prizon nan gran prizon. Isa ta la mas nan prizon. Ya bat misye. Ma pale ou 57 wi. Donk Haiti retounen an 57 sou la dictature de Duvalier. Kote ke. Sa Lamas di se yon ameriken li ye, yo fout misye yon sèl pè souflèt epi tout san jayi nan zòrèy misye papa m ap gade misye k ap fonn piske tout san an ap koule atè jiskaske kò a pa ka kenbe ankò kè a tonbe epi anbasad amerikèn vin ofri papa m azil papa m di l pa pran azil se la nan peyi a pou l te paske se dejwayis nou li ye politik de la tè la sèl la vrè nou pa sipòte l wi dejwa. Papa m te responsab biwo de vòt nan Bèlè. Lèske yo voule woulo konpresè a pou y al kraze biwo de vòt la, papa m konte epi papa m pa ka gen rezilta dejwa genyen biwo de vòt Bèlè. Divalye vekse epi lè fini kounye an, y arete papa m lè Divalye monte. Papa m pran prizon poutèt li te plijèn Bèbayi. Yo ta rete gran pèm la sent terèz nan ri rebeka a pi tou pre kote y asasine emil la papa m non bagay yo anpil ebyen batay la ap kontinye ok se yon solda k tonbe men la konen kòm diè tou se lovertur ok an ma an ma batan a sendomeng le tron de lab de la liberte Elle repoussera par ses racines comme elles sont nombreuses et profondes. Emile pa mouri pou anyen. Ok mèsi Ti Jean Pierre bay tèt pal la bòla 48 14 92 20 mèsi Ba yo di. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiskalafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!